Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon gen yon dosye m ta kapab di ki fè zen dan la repiblik dosye seksi a e dosye sa m panse ke nou kapab ale avèk li jiskobou gen dosye muscadin an tou Bon m komanse dabò pa Muscadin. Ya un mèk ki a ete tiye. Nèg sa a, Muscadin di, li touye yon moun nan vèy, li rapousib li nan echanj de tir, bon, nèg la mòtèlman blese. Gen yon zam ki bò kote l. Misye tèlman pran bal la fò, ebyen, ou wè zam nan li kèlke pa. Genyen yon pakèt paramèt yon nèg ta kapab evoke nan kad dosye sila. Men tou dabò. An nou tande Muscadin ki ap bay plis eksplikasyon pa rapò ak zak sa ki poze a. Nou pa tiye misye. Nèg chay de ti misye fini pa tonbe ok. Sof ke li te dezè di maten lè nou nan lari nap patwouye lari a nou enfòme gen yon nèg ki gen zam nan menl ki tire yon sitwayen pèzib. De la etan nou pwogrese nan zòn nan arive sou lè lye yo di misye gentan pran devan manmanl chanje rad sou li manmanl retire rob ki te sou li a. Yo mete sou misye, yo mete yon chapo nan tèt misye. Pwogrese nan zòn nan, lè li rantre nan zòn nan, bon, e gwo kout bal nou wè k ap tire anndan an. Se yon fènwa, se yon rak, se yon raje. E bon, finalman nou fini pa antre anndan an, lè chay de ti avèk nou, misye fini pa mouri, misye tonbe. Te gen yon veye anlè a, mwayennan moun yo t ap trip, yo t ap enjoy yo, mwayennan, bon, misye gen zam nan men l, li te chwazi tire lòt la. Non misye chape m Sof ke misye ap pran swen nan lopital Sent Terèz Se yon sèten Robenson Lecoeur M pa gen enfòmasyon sou misye Men sof ke nan zòn kot misye ye a Souvan gen tire Souvan gen tire Toujou gen tire Yo toujou enfòme m ke anndan sa a toujou gon nèg ki gen zam nan men l k ap tire Men m pa soupsone pèsòn Se yon tò Selon sa kèk polisye di m Sanble wè se zam lapolis Sanble wè M pa ka di se zam lapolis Men li plis sanble a Zam nan polis. Pou li prezan kò a nan yon mòg nan vil la, li trèt ou nap remèt lameri kadav la. Bon sil son jèn gason pèdi sa e li ye a Bondye k konnen. E li a Bondye k konnen se ke nan net nou di tout nèg ki gen zam nan men yo kap tiye, kap teworize moun e se pou malè yo li ye. M pa konnen. Sof ke nou menm nal tante arete misye, misye tire sou nou, finalman misye fini pa tonbe. M pa bezwen konnen sa l te gen avèk li. Si l te yon polisye kanmenm, m t ap pare, m t ap di wi l se yon polisye, m t ap idantifye l kòm polisye, m t ap di men ki pwoblèm ke l te genyen ak nèg la. Si nou menm antanke otorite nou debake sou nèg la aprè zawa li fin komèt yon fòfè, lè n parèt sou li se bal li chwazi met sou nou, nou menm nou pa gen reyaji, nou pa gen lòt reyaksyon ke atake misye nan otè ak li a. M gen okun enfomasyon de misye. Sof ke popilasyon an te enfome m ke gen yon nèg ki tire yon moun nan zòn nan. Nou debake nan zòn nan pou n konn nen de kwa il saji. Eske se yon otorite ki tire nèg la? Eske se yon sitwayen pezib? Nou al tante arete misye. Misye gen zam nan men l. Bon, yo fin. Misye tire sou nou. Misye tire sou nou. Popilasyon an temwen. E anpil kout bal t ap pete nan zòn nan. Se misye ki t ap pede tire. Finalman misye fini pa m ret. Nip lan ap rete yon sinisè pou nèg yo. M ap kontinye pa dòmi pou popilasyon an ka toujou dòmi anpè. Donk tout nèg ki gen zam, ki se bandi, ki se asasen, ki vin nan nèt, ki panse yo ka teworize popilasyon an, panse yo ka fè kidnapin, panse yo ka vin mete baz ou la, w ap mouri. M di l e m kanpe dèyè l. Danè a di moun yo vin nan nèt, vin trip, vin enjoy, vin rilaks yo 24, 31 desanm, komisè Muscadin ap nan lari ak tout ekip li 24 sou 24. Donk ap kontinye pa dòmi. Wi, m akonpanye yo. Okontrè tout ponp nan nèt prèske gen dizèl. Majorite ponp nan nef sa se gen dizèl e se gazolin nan ki plizoumwen ra. Aktyèman la, se dizèl e gazolin k ap bay nan ponp Ti Rivyè la e demen m kwè Sasou ap bay gazolin. Donk nou gen 2 ponp aktyèman la k ap bay gaz. Si c'est un bandit, c'est bien. Paske mwen m toujou di sa. Bandi bay anpil pwoblèm dans la République. Men tande byen, si se yon paisible citoyen sa rive, paske tande sa m ap di nou an, lapolis ki lapolis li konn fè erè. Kant la polis fè erè, on appelle ça bavure policière. Sa kapab rive un homme à l'instar de Muscadin ki antre nan sa n ta kapab rele yon pouse par le fait que li gen yon notoryete, li chache konstwi yon notoryete, je sais pas si se positive ou negative, men de toutes les manières, Kèlkeswa zak Muscadin ta poze la, se yon bon zak pou tout moun ki renmen l. Écoutez, vous qui êtes de paisibles citoyens, pandan w ap pase nan Nip, ebyen si ide Muscadin monte nan tèt li pou l di écoutez nèg sa m pral desann li paske mwen m wè l sanble yon bandi, ba w li tou yo w, tout moun ap di bravo. Men écoutez, se lè tout moun ap di oh sitwayen sa m pa kwè sa non kounye a nou pral rann nou kont ke se pa ditou vre. E m pa kwè on nèg Ou komisè gouvèneman. Ou arete on nèg. Arete m di. W ap dakò avè m foto m gen devan m nan zanmi oditè, misye blese nan tèt men l poko mouri 2 bwa l mare. Donk si w mare l ou metrize l. Dayè w gentan blese l deja. Kote tire a soti? Kote touye a fini? Mwen m chèf, m arete Muscadin. Hein? N ap arete l wi. Piske ban m don ti pawòl. M konprann volonte chak moun pou desitire gang. M konprann ke nou a bout de souf, nou pa kapab ankò. M konprann sa wi. Men, ou wè, se pa paske polisye, on polisye ta gen dwa tire l non. Konprann byen apwòch mwen wi. Se pa paske on polisye ta gen dwa tire Léonard non. Non men, 70 mil fwa pi te se on polisye ki te akonpanye Muscadin ki tire misye. Paske polisye al kouvri de yon bagay en polisye pral di monchè polisye a ka di w misye te nan echanj de tir a lapolis depi depi se lapolis ki touye w mèt e ou k antò tande depi se lapolis ki touye w se ou k antò tande pito dimil fwa m espere komisè miskaden l gen nenpòt de twa kat senk sis sèt dis kenz ven polisye avè l li gon seri de polisye avè l bon pito se youn nan nèg sa yo ki te tire misye. Radio mega. Se pa paske polisye a ta dwe tire l non, konprann byen sa m di w la wi. Men, lè se polisye a, li gen dimil bagay li ka di w ki montre ke se stope yo stope misye, ou konnen yo gen langay pa yo, se stope yo stope misye, se nan echanj de tir misye mouri, e sitou si misye gen zam nan vre, lapolis t ap fin touye l, li pran zam nan met bò kote l la. Lè sa pa tap gen twòp dag bagay non. Men kòman eske se ou menm ki komisè gouvèneman, ou fyè pou wap fè videyo, ou fyè pou wap fè foto, wap egzekite yon moun. Non. Sa yo anti lalwa e si w wè yo pa kanpe Muscadin nan sa a, lap touye plizyè inosan. M pa di misye inosan, e pa sa m di. E pa sa m di non. E pa sa m di. E ke menm si misye pa t inosan, li te tire yon moun nan pye, donk lajistis ap deside sa y ap fè a misye. E menm si ke ou t al arete misye, ou pa t ka arete misye paske l te gen yon zam, men foto m wè yo temwanye ke nan arete misye e l blese e de men l mare. Donk si de men l mare li pa reprezante anyen, li pa reprezante okenn danje pou Muscadin ni moun ki te ka antoure l, donk pa lapèn pou yo tiye l. Lè sa rive. Radyo Mega. Mwen menm kòm chèf, Muscadin, m pa ka touye w tou. Men mwen menm chèf, w ap dòmi dèyè kat miray. E se pa pou la premyè fwa sa ap fèt. Ok? Se pa pou la premyè fwa sa ap fèt. E jodi a, bandi yo gen yon langay vyolan. Men la popilasyon tou gen yon langay vyolan piske la popilasyon yo a bout de souf, la popilasyon yo pa kapab ankò, depi ou jwenn yon bandi pou yo ou mèt tiye l. M pa gen pwoblèm ou jwenn yon bandi ou tire l, m pa gen pwoblèm sa a. Men se pa komisè gouvènman an. Mwen di w sa deja, se lapolis m tèt frèt wi. Si se polisye ka miskaden yo k tiye misye m tèt frèt wi lèm diw m tèt frèt la tire bandi a men pa yon inosan piske mwen diw polisye a lap gen dimil alibi lap jwenn swasant mil pawòl poul di poul montre ke li touye bandi a ou pa wè te gen yon nèg kanaran yo tiye sou channmas la la. Popilasyon yo di w monchè misye tap kouri popilasyon tiye l men se polisye yo k tiye l. Aprè sa joli kè aprè sa direksyon jeneral lapolis mande chofe katid mwen yo m di negatif m di negatif joli kè te vle chofe nèg lan bay joli kè ala tenten mesye on bakòp udmo on bandi ak tout sa l te kapab genyen kòm pwen l sou li. Yo fouye misye, yo fouye misye, yo fouye misye, yo pa janm jwenn anyen. Se nan bous misye y al jwenn ti bagay, y ap retire mouchwa wouj, y ap retire mouchwa nwa, y ap retire mouchwa vè. Yo fouye misye, polisye ap fouye yon nèg yo pa jwenn zam sou li. E lè yo retire tout bagay yo jwenn zam nan nan men misye. Donk, lè sa a, polisye a tire w, bandi a reprezante yon menas pou polisye a piske l gen zam sou li e se si yo pa t pou kò yo, yo pa t yon sèl, donk lapolis touye w. E Leta tèlman vle gang. Musca e e e Joly kè DDO lwès DDO 1 leta yo te vle t chofe polisye yo e la m te pran pozisyon m te di non yo pa ka chofe yo non yo te vin ba yo nèg nèg yo te gentan fè rapò pou pou kont polisye yo wi pou yo poutèt poli bandi sa yo te tiye channmas la wi donk ou dakò avè m leta se gang men la a wè m pran pozisyon pou lapolis jeneralman pozisyon m yo toujou koni. de tous chak pozisyon map pran se la m pranl m pa pranl sou rezo sosyo pou moun al di Romanes te di non tout sa map di yo m diw la m diw DDO lwès 1 DDO 1 te vle chofe nèg yo m te di non gen de nèg nan ho kòmandman an ki te vle chofe nèg yo m te di non pa posib nèg yo te gentan vle fè rapò voye kont polisye yo m te di se blag men wè la si se te polisye yo. ki te tire Robenson Léonard, poli lè m di polisye, polisye k sekirite Muscadin. Se pa paske m t ap dakò non, non, men polisye yo t ap jwenn plis alibi, polisye yo t ap dwe nan echanj de tir, polisye yo t ap fin tire misye, yo t ap pran zam misye a mete bò kote l. Epi si yo tiye yon nèg yo di nèg la gen yon zam bò kote l vre. Ou ka konprann ke se paske l te reprezante yon danje pou lapolis la, pou polisye a. Men lè se ou menm kòm komisè gouvènman ka gòl zam ou, mèt m t ap arete w. Enhen. Ok. M t ap arete w. M panse ke se pa de bagay m dwe ret sou li. Ok. Se pa de bagay ki m dwe rit sou li, sa s on krim de two e m panse ke Muscadin, m pa ka dakò yon nèg ap di Muscadin ap fè erè sa yo, m pa ka dakò. Muscadin s on otorite l pa dwe gen gòl zam nan nan kou l, se sa m di wi, otorite pa pot zam mwen di sa deja, lè yon nèg di Muscadin ap fè erè sa m p ap dakò sa, non m pa ka dakò. Muscadin son komisè du gouvernement li paka yon gòl zam nan koul la lwa pa di se sa poul fè la lwa pa di se konsa ke komisè a fonksyone li pa di sa li pa di sa non ok li pa di sa jodi a Misye gon metòd. Misye aplike metòd li. Mèt Jovenel Sustani se rektè ou byen wi se rektè inivèsite kote ke Leona fè dwa e mèt Jeanronel Sistanis li menm tou sanble ke l t ap nan konsèy nan komisyon pou memwa Leona pase se lakay li Leona te etidye m pa konnen. Si Léonard te fou, si l te malad, m pa konnen. Men mwen menm m pap pran pozisyon pou sa, paske m pa medsen. M ap gade sa m wè yo, m analize sa m wè yo. Sa m wè a se ke mwen wè misye blese, sa m wè a m wè foto kote 2 men l mare, epi yo tire l. 2015-2019. 2015-2019. dans Donc, Léonard, c'est un étudiant qui, se distingue au Manès par son intelligence. Mhm. Et un étudiant très brillant. Et dans le cadre de formation, il y a deux cours que moi fait pour lui. Euh, bien, c'est toujours des grands débats, bon débats qu'a fait dans le cadre cours et droit international public que en deuxième année et droit salle privé que moi fais pour lui. Donc, euh, c'est un étudiant et plutôt sage, respectueux, un étudiant et, et correct. Donc, ça fait environ trois jours, trois ou quatre jours que je me parlé avec lui parce que le était pou l konnen eta e davansman e rapò ke nap pwodui sou travay li, sou memwa li, pou l konnen si lap kapab soutni e nan mwa janvye kap vini la. Donk se nan moman sa ke m te tou pwofite envite l nan yon delegasyon inivèsite a e ki genyen ki prale Senegal, a Dakar, nan kad yon koperasyon inivèsite avèk Inivèsite Cheikh Anta Diop. pa Dakar. Donk mwen te envite Romanès se pa rapò a sa l reprezante. Donk menm si nou yon peyi ki ap gaspiye konpetans, men mwen menm kòm pwòf dinivèsite, kòm rektè Inivèsite Nelson Mandela, mwen toujou di tèt mwen yon moun ki entèlijan, gen yon fòm dankadreman ke ou kapab ba li pou ede l ale pli lwen. Pou sèten sektè m te dezinye l, chwazi l kòm etidyan ki ta dwe nan delegasyon nou pou ale a Dakar o Senegal. Donk Robinson se de tanzantan l ap rele w paske l bezwen rantre nan Bawo de Miragwàn pou li al milite kòm avoka. Donk di kou e se se sitou sa ke mwen menm m kapab reteni de Léonard. Metenan genyen de enfòmasyon ki fè kwè ke Li ta viktim de yon defisyans mantal Robanes, mwen menm pandan lè 4 an ke lap pase a linivèsite, a oken moman m pa wè yon jèst, yon konpòteman ki asimilab a yon moun ki ta kapab se yon malad mantal. Bon, byenke sa tap mande yon lòt konpetans teknik pou m ta ka apresye li, men m kwè tou m te kontan kòm etidyan syans imèn an sikoloji, m panse ke gen de konpòteman devyan ke m kapab obsève tou. Sètadi ke si l te fou, m panse gen de jès ki ta kapab kite m entèprete sa. Bon, malerezman, se sa yo di de li. Bon, gen de moun pwòch li ki temwanye sa tou. Donk, dikou, sa lese konprann ke efektivman li kapab te gen yon pwoblèm mantal. Wi wi m tap m tap gade avèk ou mèt se vre nou pa medsen m pa vle ale nan ang sa nou pa medsen si l ta gon pwoblèm kèlkonk si l ta fou bon si l se te pwomosyon 2015 2019 m sot tande madanm li la m sot jwe yon voice madanm li yon deklarasyon l bay laba a ki di ke madanm nan di tout moun konnen sa k te pase k fè misye vin mal gen maladi fetich la donk non sèlman madanm li rekonèt ke l malad Petèt 2 moun nan zòn nan tou ka konnen l malad. Men kounye a, sa m ap analize la, se l'action du commissaire du gouvernement an, ki, a travè foto m wè yo e videyo m wè, mwen rann mwen kont ke m wè misye blese, 1, dezyèmman 2 bwa l mare kole kole, donk nan peryòd sa a, se kèlken ki a ete arete e yo metrize, donk m ap gade poukisa tire a, touye a. E mwen menm sa map di Romanès kòm avoka e nou panse ke dabò la pèn de mò li aboli nan lejislasyon ayisyèn nan. E lòske n di la pèn de mò, lòske gen pèn de mò se aprè yon jijman, aprè desizyon yon tribinal ebyen ki di nou kapab egzekite tèl endividi paske li koupab de tèl enfraksyon. Menm si se yon bandi wi ou manèz depi ou gentan metrize l ou pa bezwen touye ou paka touye l non ou paka touye bandi an se plito kondwi nan komisarya ki pli pwòch lan e defere l palaswit devan jij ki dwe tande li e apresye ka l la epi evantyèlman jije l kondane l se sa lalwa di mwen menm mwen panse ke pa lefèt ke gen sitiyasyon bandi an ki anpeche fonksyònman peyi an. Se sa ki ta kapab jistifye konpòteman komisè Muscadin e ki fè l benefisye sètèn tolerans tou nan anndan sosyete a. Men mwen panse ke se yon sitiyasyon a repanse e m panse pou ka Robinson Léonard nou atann yon ankèt jidisyè, yon ankèt polisyè. E nou kwè ministè de la jistis ki gen nan tèt li pou lenstan minis jistis a i an Emeline Prophète Milcé mwen panse ke fòk nan konpetans li ki se konpetans de tutèl Muscadin. Fòl ta gade dosye sa pou nou paske se enteresan pase mwen menm pou sa Robinson reprezante nan zyeum pou Vaness mwen son resous ki gaspiye em pa swete ke keseswa a Miragwàn keseswa a Pòwòprens oubyen nenpòt lòt komin e depatman nan peyi an. Enben genyen yon resous parèy menm jan avèk Robinson Léonard e ki gaspiye paske te gen yon enpridans, te gen yon bò kote yon otorite kèlkonk. Mwen menm panse ke yon komisè gouvènman gen yon jan pou li aji, wè, li gen yon jan pou li aji e se lalwa di kòman l dwe aji. Mwen gen yon jan m dwe konpòte m, mwen gen yon konpetans ke m dwe genyen, donk fò m fè yon distenksyon. Mentnan, si m se rektè epi vwala, konpòtman m li pi mal ke yon etidyan, donk mwen pa diy pou m ta nan tèt enstitisyon sa a ke m ap dirije. Donk se se parèy pou komisè Muscadin, m panse ke sa l ap fè yo genyen sètèn itilite parapò a sa n ap viv kòm pwoblèm bandi nan peyi a. menm panse ke fòk li ta repanse metòd ke lap aji. Maten an pa tap gen Robinson Léonard ki mouri nan sikonstans sa a e ki gaspiye nan sikonstans sa a. Donk si nou te kapab, dayè imaj ke w wè a montre ke l te gentan metrize. Ebyen vwala, se deja sifizan. Mentnan se kondui l nan komisarya e pou tande l pa lasuit. E m kwè si komisè a pat enfòme ke Robinson te konn gen ti pwoblèm mantal, Apati yon mò kou l metrize l, li mete l nan komisarya, enben enfòmasyon n ap gentan vin jwenn li fè konnen ke aksyon ke Robenson ta poze e pa rapò a sa yo di nan vèy la, si se vrè, enben se paske tèt li pa fin gwòt ki fè l te poze l. Lè sa a t ap gen yon lòt apresyasyon e m panse ke latikl, je kwa se 48 du code d'instruction criminelle, Yon moun ki aji lòske tèt li pa t fin kòrèk, ebyen, pa gen krim, pa gen deli. Nou dakò? Se sa lalwa di, pa gen ni krim ni deli lòske moun ki te aji a te aji sou depandans yon lòt fòs ke. Vwala. Donk, se sa. Antouka, m espere ke bon, ou di w ap di w ap tann ankèt. Ou konnen ou avè m diferan, afè ankèt la m pa nan bagay konsa isit. Bon, m panse nou jis pè nou moun. Bon nou ta toujou swete Romanès bon sa w di an se vre se pa rapò a sa w konstate ki fè w di l paske konbyen ankèt deja ki pa abouti a anyen èske jiska prezan nou gen yon veritab ankèt sou lanmò Monfege Dòval Mon Batonye donk èske nan ankèt sou prezidan Jovenel Moïse èske li abouti èske pral abouti a kèlke choz nou gen yon pratik ke lankèt se pousui. Donk dans ce cas n ap tann yon apresyasyon Romades, nou swete sa, Juan swete sa, paske si n pa fè sa e sa kapab debouche sou lòt ka ki parèy a Robinson Léonard. Trè byen. Mèsi anpil mèt. M te kontan fè ti pale sa avè w. Se mwen ki ou mèsi Romades. Vwala, Mèt Jean Ronel Sistanis, li se rektè Inivèsite Nelson Mandela. Se nan inivèsite sa a Léonard te ye la nan pwomosyon 2015, 2019.